Salye laprès ki la maten an. Nou pwofite okazyon sa jan nou te di l. Jodi a la nou kòmanse dezyèm pati nan batay la. Jistavan ke m antre nan sijè nan konferans sa maten an la, m ap fè yon presizyon pou yon kamarad mwen wè k ap voye monte ki se Rony Timothé. Si gen yon moun nan peyi a ki konn Rony Timothé e mwen menm. Ok. Paske m te leve nan katye kote ke m leve, menm si m te pli gran pase li. Premye bagay m ap di Rony Timothé, m konn manman l, m konn papa l. Manman Timothé se te yon madanm ki te ap travay anba yon peristil, ki te enplike lè y al ba l met manje nan lari, nan kafou, li manje manje a, li vòlè kòb yo. Papa Timothé se te yon ansyen gad ke yo te chase nan lame Dayiti. nan afè vòlè bal avèk vòlè zam. Donk sa vle di ke Timote se pitit 2 vòlè. Ok. Manman misye te konn vòlè manje anba peristil, papa misye te ansyen gad, yo mete l deyò nan lame pou vòlè bal avèk vòlè zam al vann avèk patikilye. M ap di Timote, e, 38. yo te vòlè nan 4 se sou delma a ki moun ki te vòlè kisa yo te itilize li eske timote se pa ansyen lieutenant sanba boukman nou sonje sanba boukman nou sonje jak ròch nou sonje tout sa yo eske li menm zam sa eske li kapab dim sa yo te fè avèl lè yo te kidnape jak ròch. Dènye bagay map di Timote, sa yon pati wi gen lòt bagay kap vini o fi a mezi. Pou jodi a map di sa sèlman. Dènye bagay map di ou ni Timote, sonje li te al kote Babekyou pou l te rekrite Babekyou kòm se ajan rnddh li ye, se espyon rnddh li ye, se ajan rnddh. Li tal gen babekyou babekyou vin jwenn li pou li al fè asasina pou li se ke babekyou de refize donk pou mwen menm mesye Rony Timothé se bwa dwa Pierre Espérance donk se tout afè nòmal poul genyen yon tèl konpòteman map mande Rony Timothé e konferans sa mta ka di li rele 1 Timothé 3 vèsè sokabank pou Rony Timothé ta dim. Socabank ki nan peyan an ki moun ki kase l? Socabank ki nan peyan an ki kote kòf la te ye? Kisa kòb sa tal fè nan lizon nan konstwi kay? M ta renmen l reponn kesyon sa yo pou mwen paske semèn kap vini la map reponn yo pou l. Donk an gwo Rony Timothé kandida 2 fwa sou Bèlè. Pou depite je kwa. Moun bèlè e moun yo k prestijye yo pa vote Rony Timothé. Paske lè w poze yon moun bèlè kesyon pou kisa w pa vote misye yo di nou yo pap vote ni vòlè ni pitit vòlè. Donk Timothé pa kapab se sèl nan peyi dayiti oubyen nan sèl pòtoprens m pa konnen pou jan de bagay sa yo ap pase. Pou nèg gen yon pase konsa e. Te gen yon nèg ki konn ap vòlè bagay moun nan zòn nan, yo te rele Tityo. Yon sèten moman, lè nèg sa a vin mouri, kòman l konn fonksyone? Li pote bagay pou ou, li sove avè l. Yon pèsonaj. Lè misye vin mouri, moun nan zòn nan, e konsa yo te rele Rony Timote wi, Tityo. Sèke l pa janm vle yo rele l konsa. Yo rele misye Tityo. Donk, m pa kwè misye byen plase pou l ap atake moun serye, moun onèt. Donk m ba nou ansanm de kesyon la, m ta renmen pou li reponn kesyon yo pou mwen nan jou k ap vini la yo paske a chak moman m ap toujou vini ak dosye l chak fwa l pa respekte moun ki edike pase l, ki onèt pase l. Premye djòb Rony Timote te jwenn se sekirite de nui ke Harry Clinton te ba li nan trawo piblik. Donk sa se kesyon pèsonèl ke m konnen. Donk mwen menm mwen di misye. Ti jwèt sa yo pa fè avèm. Kòm se sòlda Pè Esperans li ye, kontinye touche kòb Pè Esperans, kontinye regle koze l, men erezman pou Babekyou, Babekyou pa t kite l rekrite l pou l t al fè zak asasinay sou Mari Yolèn Jil paske sa m ap di w la a, se Babekyou an pèsòn ki te esplike l nan yon videyo pa devan laprès. Mèsi. Dezyèm eleman nan konferans lan maten an, kòm mwen te anonse nou, dosye sa a li onivo lajistis. Men gen de enfòmasyon nou dwe a laprès. Dosye sa a gen yon ansanm de moun ki enplike ladan l, nan plizyè reyinyon ki t ap fèt, e pa lasuit, nou menm, kòm nou te konnen reyinyon ki t ap fèt dè le debi jiska la fen, sa fè ke le 24 fevriye nou depoze plent e aprè sa ou wè mesye Pierre Espérance monte nan laprès lap atake tout moun poul kache bagay la sa se stil li bouye pis yo l atake menm Jovenel l atake sou lanmò Jovenel l atake premyè dam Martine Moïse l atake Joseph Michel Martelly l atake PM Ariel Henry poul kache li menm poul wè vwala ke Enfòmasyon ke map li sou rezo yo gen moun moun ki gen notoryete pou di sa ke Pierre Esperance fè reyinyon plizyè fwa avan e aprè lanmò prezidan Jovenel Moise. E nou di sa ankò, enfòmasyon ke nou genyen, plent nou depoze, Pierre Esperance se youn nan moun kap chofe peyi an paske se lè sa al fè lajan Se lè sa l fè kòb, si Matisan gen lapè, si Fontamara an pè, si Gran Ravin gen lapè, Bèlè, eksetera e anviwon, li pa alèz, li p ap ka ap fè lajan jan ke li vle. E si w byen pou wè, depi prèske 4 semèn, nou koumanse motive peyi an, w ap gade byen pou wè ke to kidnapin nan konsiderableman bese E misye se yon obstak li ye menm pou lapolis. Tout moun pè Pierre Esperance. Lapolis pa ka travay. Menm moun ki nan dwa moun pè Pierre Esperance. Sosyete a pè Pierre Esperance. Paske li menm depi li vle fè yon manti sou ou, li fè l. Gade byen pou w ankò. Tout moun k ap kolabore a Pierre Esperance yo. Se moun li te konn fè rapò sou yo wi. An 2004. Masak Asiri. Masak Bèlè. Sa yo te rele Bagdad. Majorite mesye sa yo ki se bra dwa l, al gade pou wè rapò l te konn fè sou yo. Se ra, e li k te konn fè rapò sou yo. Men, li pa t fè rapò a pou bagay la te gen oken swit, li te fè rapò a pou l te fè kòb. Donk nou menm, nou pa nan voye monte sou moun. Nou pran di tan pou n jwenn ke Pierre Espérance enplike nan planifikasyon. kidnaping, anlèvman. Jodi a la, nou wè ke m vin a zanmi sa, m te di sa, m ap vin yon moun k ap temwanye, ki te patisipe nan tout reyinyon Pierre Espérance yo, ki te mennen jiska dat ke m te fè plent lan. E l pral esplike w tout pakou a, e ou menm k ap poze kesyon, pou nou wè ke Pierre Espérance p ap regle bagay dwa moun, se bagay asasina, kidnaping, Anlèvman ke l ap regle. Paske li menm li pa gen okenn fòmasyon akademik, sa pa enterese l lavi moun. Li pa aprann oken metye, lavi moun pa enterese l. Li pa gen oken lekòl primè, segondè ke l pase. Li pa gen oken referans andedan sosyete a. Men sa k enterese l, se fè manti sou moun, fè fo dosye pou l al fè lajan. Jodi a la, zanmi sa k ka avè m nan, menm plent pa l gen tan depoze. E gen lòt plent k ap vini. Li pral esplike w kòman yo te rekrite l pou l te patisipe, pou l te kapab idantifye, lokalize ansanm de moun sa yo, 10 moun nou te denonse yo pou yo te ka kidnape yo. E. Non pa m se Emmanuel Bissainthe. Se yon militan de vyèy dat k ap lite, sa vle di depi an 2003. Mwen m gen prè de 2 semèn m ap tande tout sa m ap tande yo nan laprès. E jodi a gen yon rezon k fè m chwazi m di bon, Li enpòtan a sosyete a pou m pote klarifikasyon. Efektivman, gen prè de depi 26 fevriye, nòmalman gon kamarad ki rele Gregory Liberis ki abite nan zòn Lizon Laplèn. Sa vle di, kòm mwen abitye patisipe nan rankont politik deja, li envite n nan rankont. Premye rankont nou fè l sou plas Sentane. Sou plas Sentane, dè lò n ap fè deba politik. Dezyèm rankont nou lè Newpel sou plas Gabwa, gon tip ki rele Lafaye Jean Duckens. Lafaye Jean Duckens gen vin di mesye, gon dosye ki sou tab la ki an kou, si nou pa konnen l, sè ke kèlkeswa sa ye nou pap fè politik. Efektivman vre li di pi devan nap konnen. Nou planifye twazyèm konferans nou ki pral abouti a 26 fevriye, samdi 26 fevriye, lavèy kanaval. Epi se lè sa a, pandan nou rankont yon kote nap bwè, n ap manje. Se konsa li di m, mesye, gen yon moun ki pral vin la. Efektivman, lè m gade m wè, te ozanviwon de katrè, yon lannkwazè blan, plak 17 411, epi se mesye Pyè Esperans ki debake. Epi efektivman, mesye Pyè Esperans aprann, aprann mwen m pa t konnen l, li di gen prè de yon dizèn de moun ki gen pou pòtre disparu, ensuite ki pou anlve, pami lèkèl mesye Fednel Monchéry, li ladann. lè nòmalman li di sa mwen menm m pa sòti pou m evalye paske se mitan politik de eksperyans mwen epi nou di bon pa gen pwoblèm si l ap fèt kòman ou fè ou kouran e kijan sa ap fèt rankont lan li dire prè de 37 minit nou vakye epi li ban nou randevou yon lòt kote nan dezyèm rankont lan ki pral fèt nan yon otèl sou wout Nazon an mesye Pierre Espérance li vini fwa sa li mande li di chak moun k ap fè pati de gwoup sa fòk youn konn kay lòt. fòk chak nèg bay nif yo. Epi lè gen yon youn nan moun yo ki di, a, pou l fèt kèlkeswa l se konbyen moun? E te nou senk, se te Lafaye Jean Duckens, se te mwen menm Emmanuel Bissainthe, se te Grégory Libérus, se te Stanley Valéry, se te Michelet Gabart. Efektivman l vin di fòk gen moun ki ajoute. Si gen moun ki ajoute, fòk materyèl, gen materyèl, fòk gen mwayen ki ajoute tou. Se te nòmalman diskisyon l fèt, li di bon, si se pou Fedel, mesye Fedel Mosheri, kòm yon ansyen DG, kèlkeswa jan l ye, 200 mil dola. Epi efektivman, apre sou twazyèm rankont lan, sou twazyèm rankont lan, ki pral fèt nan zòn Karade, se konsa gon tip ki rele Stanley Valery, epi mesye Lafaille, Lafaille ki son depòte, ki nan Matisan 2 A. Sa vle di w gwoup sa li rele 4 pa 4. Epi kounye a li redi nou gen materyèl kòmanse vini wi. Gon moto ki bay. Moto a lè n vini nan rankont Kara 2 a nou vin fè diskisyon. Ki 10 moun ki te sou tab la atestan ke ki gen pou anlve, gen pou mouri epi pou sa fè zoom atestan ke nòmalman gen yo pral di se gouvènman. Chak moun sa yo gon rezon. Sa vle di jodi a m vle pote klarifikasyon klè. Nan 10 moun sa yo te gen prentan mesye Prentan Belizè. Te gen Jojo Lòkè. Te gen Rosmila Senvil. Te gen mesye Fednel Moncheri. Te gen Rose Monjan. Te gen Marjorie Michel. Te gen yon sèten de Lajwa, Lyonel Lajwa. Te gen Marvel Dantin. Te gen Louko Désir. E answit te gen lòt kamarad la ki se Blèz Jan Jòj ki konn fè repòtaj pou zòn Matisan. Pou ki rezon pa egzanp yon moun tankou Rose Monjan. Rosemond Jean sanble te fin bay yon konferans atestan ke li te endekse yon dosye de Mesye Tolbè Aleksi. Si Rosemond Jean nou anlve l oubyen nou tiye l, tout moun laprès, opinyon laprès nasyonal kou entènasyonal te konnen ke swadizan di l gen yon dosye anfas Jean Tolbè Aleksi. Y ap lage l sou Tolbè. Imedyatman pa egzanp, yo pran pa egzanp yon dam ki la, Mesye Prentan Belizè. Mesye Prentan Belizè an de fwa. Yo voye m al kontwole l nan gwoup la. Lè mesye Lafayi li vini li rele m. Li di m men ki kote mesye Pretan Belize li fè makèt. Efektivman vre, m ale nan makèt la lè sa m pran pòz a dezan ke m pa konn mesye Pretan Belize, m pa abite nan twazyèm. M bay lanmen avèk mesye Pretan Belize a. M sòti. Ki sa k vin genyen nan sa tou? Lè vin genyen de sa ki vini k ap mache epi mesye Fednèl Moncheri anonse ke l pral fè konferans. Lè mesye Fednèl Moncheri anonse l pral fè konferans, mesye yo di kèlkeswa jan l ye, konferans lan fò l kraze. Msye Pierre Espérance te gentan vèse 940 dola pou yon moto 510 Audjin ke m gen foto l, malgre m depoze lèt tout tout sa. M tande tout sa ki vini ki di yo. Lòt moun ki te gen pou anlve atestan ke de madam ansyen majistra Akayè a, pou 18 me, atestan ke yo di son moun ki pwòch Ariel. Mesye Pierre Esperance di Ariel te enplike nan lanmò Jovenel, e fòm di nou byen gon moun, gon moun aktyèlman la ki Gonayiv, prèske chak semèn se pil lajan mesye Pierre Esperance ap voye pou li pou l pa antre. Sa te sanble ou son zele pou li. Men pou nou rete sou dosye sa, efektivman mwen menm mwen patisipe nan 7 rankont. Nan 7 rankont lan ki fè jodi a nòmalman ou wè m vin pase chak moun yo te gen yon modòd, wap bay ni fou, epi chak moun ou gon moun ki pral konn kay ou. Mwen menm kote map di w sa nòmalman yal lakay mwen poum te atiste yal lakay mwen m aksepte efektivman vre an vre kounya sak vin pase lè le premye premye avril misye yo vin di mesye nou pa gen le chwa non avan premye gen de moun fòk yo kòmanse anba men nou gen nèg ki vin di bon kèlkeswa jan l ye nap desann li si mesye Pierre Espérance kèlkeswa jan l ye li pa vle avanse kèlkeswa jan l ye sa n jwenn nap pran. Se la mesye Pierre Esperance kounya li kòmanse pa vin apre 2 apre 2 rankont wi. Lèl rele mesye Lacaille mete telefòn nan sou speaker nou di pa gen bagay konsa. Kounya vin kòmanse gon gon gon divizyon antre nou menm. Paske mesye Lacaille tèlman ko ko rete konekte ansanm avèk mesye Pierre Esperance. Epi se la ke apre moto a fin livre epi kounya vin gen gwoup ki di bon de la m vini m pa konprann chak nèg vini ap fè ti afè pa yo. Men efektivman kesyon kidnaping nan 10 moun sa yo yo te sou lis ke yon jou swa nòmalman. M ale nan Olympic Market lè mesye yo rele m, efektivman m jwenn avèk mesye Printemps Belizaire. Mesye Printemps Belizaire sa k fè yo t ap fouye Eliza Ponlvé atestan ke se yon leson li te nan kont Jovenel epi nan sa k te gen lè yo te endexe mesye Jovenel la pou yo te ap rele l nan chanm nan swadizan di non l ap nonmen kòm moun ki pral fiti delege depatmantal sou mesye Ariel pral bay l pòs. Apre sa gen mesye Marvel atestan ke pou vini pou fè buzz atestan ke radyo sa. li toujou rete soude a Testacue kòm m ta di w se moun kap tagèt ansyen prezidan Michel Martelly. Se nan sa tou, mesye Fednel Monchéry li endekse gon dam yo endekse ansyen majistra Akayè a a Testacue se youn nan pwòch Ariel yo estime tou petèt ki gen de bòn relasyon amitye ansanm avèk mesye Fednel Monchéry. 13 mas, nan dimanch 13 mas, Efektivman, pandan m lakay mwen, Bi Lafay rele m. Epi li di m, Kote w ye la a? Men m gen yon non yo rele m Zogay. Li di m, Zogay, en, w, nou an misyon wi. M di, Ki misyon? M pa t gen misyon jodi a. Paske m pa gen anyen pou m vini moutre. Si m moutre m an perèz kèlke swa, se yon misyon kèlkeswa li ye. Kote w rive kay Lafay la, wi, tout bagay koke. E l gen mwayen. Epi efektivman, m di, M pa konn riyèl rivyè a. Li di, Ou konn sa k gen? Li di, Gwo lapli k pral tonbe nan riyèl rivyè, gwo mango k pral tonbe. Efe, se youn, se youn nan slogan k toujou nan bouch mwen. Moun ki abitye avè m zanmi m toujou tande m ap chante. Efektivman, lè m di m, yo endike m ki kote a epi m efektivman m vini. Lè m vini, m jwenn machin Mesye Pyè Esperans, atestan ke yo gentan rele m, yo di m Mesye Pyè Esperans li la wi, se li k rele yo, li di Mesye Fednel mon cheri li la. Wi m te la deja wi. Nan dimanch maten. 13 mas. Pi efektivman, nèg yo gentan fè foto, aktyèlman kote m ap pale avè w la, foto plak machin Mesye Fednel mon cheri nan men Lafaye. Dènye rankont konferans Mesye Fednel Monchéry fè le premye avril la, Mesye Fednel Monchéry te gen pou l al leve le madi 5, epi le 6, Mesye Pierre Espérance ta pral denonse atestan ke Goubay yo renmen fè an politik, eskize m wi, yo toujou di, m deplore sa, m deplore sa k fèt la. Epi apre, nan vandredi, ki t ap 8 avril, li ta pral fè konferans atestan ke l ta pral di lajistis, Mesye Pierre Espérance nan rankont, divès rankont politik, m abitye patisipe ansanm avè l, Li konn di moun bon, te gon, te gon, te gon yon lokal li te mete a disponiblite pou yon pil moun vini avèk ti bebe epi vini atis la ke kòmsi m ta di ou vin depoze lèt. Lè moun yo wè sa, gwen, gen plizyè moun ki di mwen yo di non, si se pou mesye sa a, misye fè konbyen mwa n pa touche nan enteryè se gras a li menm. Ebyen, mesye dam laprès yo, m vle entènasyonal, opinyon nasyonal ki entènasyonal konnen ke mesye PSPS m pa konnen gen yon bagay yo rele dwa, rezo nasyonal dè dwa dezimanize m pa konnen, Efektivman, se pa premye fwa ke nan rankont nou patisipe ansanm avèk li. Dayè, anvan rankont sa te sitou ap se yon rankont politik, li te di, Mesye, kèlkeswa jan l ye, lè w ap goumen avèk yon moun, ou frape l atè, se bat ou bat li. Se youn nan rezon, lè l al avèk nou nan yon rankont li te fè a nou twa a, kote li te di nou se vwazen Fednel Monchery li ye a, li montre nou yon plak donè atestan ke se yon plak Konasovic Rosemond Jean te ba li. Li di, Wè, mesye sa a, li te pran chwal batay li, se te dosye koperativ la. Li di, Anben, mwen menm, m wè nan tout dis moun sa yo, kèlkeswa jan l ye, m reklame tèt Mesye Fednel Monchery. Ki koz ki fè jodi a m pase la m vin denonse sa? M pa denonse non, m ta denonse sa wi fòk mwen denonse l paske lè w di kidnaping aktyèlman la nan 1 an 2 an 3 an ou kòmanse peye la ou bal peye l menm jan swadizan di yo di menm jan yo te di la lajan petro karibe ou kòmanse pral peye la paske gen fanmi ki apovri mwen menm lè m vin gade m wè m gen pitit e m pat an misyon pou di w mwen fè pati yon rezo gang 4 pa 4 ki nan zòn mwen di nou an, Gregory Liberus te envite m nan rankont paske nou abitye patisipe nan rankont politik. Dezyèm rankont, twazyèm rankont ki fèt le 26 mas, samdi 26 mas avan lavèy kanaval la efektivman, done a chanje lè mesye Pierre Espérance vin mete pye l pandan de rankont lan. Efektivman, mwen vin la se paske pou m vin la maten an m vin pou yon misyon byen detèmine. Se sèl Lafaye ki rete. Tout nèk dezète, atesèke l mande li di yo konn sa k pase, zo gaye. Wap vin fè foto panel la pou mwen. Kidnapping nan li rate le 5, men kelkeswa jan ye la fay rete sou depo sa avèk mesye Pierre Espérance. M vin la m di pa gen pwoblèm. Men le fèt ke yè kote map pale w la avè w la nan peyi m, se tankou m ta di w m se yon moun tankou ki pa a labri. Kay kote m m abite, m te abite a, nèg yo gentan al ladan depi yè, se sa k fè m di bon, si m avè w, ou fè m konfyans, ou mande m yon misyon, M di w m pa la, kèlkeswa jan l ye, fò m malwè fò m mande yo, ou pa gen dwa pou w vini pou w voye 2 nèg vin ame vin lakay mwen. Enben jodi a misyon kèlkeswa jan l ye, m di m chwazi m di bon m gen manman, m gen pitit, kèlkeswa jan l ye, m konn kisa kidnaping, kisa l ap fè sosyete a la nòmalman, m chwazi vin la a e fò m di m tou ke m depoze plent, wi m depoze plent. A lè de avoka mwen ki se Fridnel Charles. Sètadi ke mwen ta renmen Mesye Pierre Espérance a pati de jodi a, menm jan m pote klarifikasyon sa a, ke mwen menm Emmanuel Bisset, ke mwen menm ke l voye manda ban mwen. Paske li lè li tan ke peyi a, swadizan di moun ki di w y ap fè peyi, yo fè Rezo Nasyonal dè Dwa Zimen pou sa se dezimanize y ap dezimanize moun. Sa vle di mwen menm, m pa konn si Pierre Espérance li gen pitit, mwen menm mwen gen pitit, m gen yon pitit fi, ke m chwazi pou m viv la nan peyi m. Mwen, mwen chwazi la a, non sèlman pou m ede peyi m, pou m ede sosyete a e answit leta pa tou lè mwayen. Mèsi boo. Ebyen eske ou pa krenn pou lavi ou pa rapò a deklarasyon sa yo? Bon bagay, bon bagay, alèz! Dayè nou sonje gen plizyè masak ki fèt nan peyi a, e notamman lakay mwen Bèlè, san konte Lasalin, nou sonje te gen rapò ki te fèt, rapò dwazimen nasyonal kou entènasyonal, menm rapò dcpj, te endekse yon seri de moun, pami yo Fednel Monchéry, alòske. Yo te arete Fednel Monchéry tou resamman la avèk plizyè plak nan machin li. Plak leta, lòt kalite plak ankò. Men malerezman, yo finalman yo libere l. Men menm Fednel Monchéry sa tou, li te gen manda damne dèyè l. E jodi an, tout moun konstate, li alèz enben pou l ap bay konferans de près, li anonse ki kote l ap bay konferans de près. E se si li bay nenpòt 2 a 3 konferans de près, e sa k grav la, dcpj pa operasyonèl. Dcpj pa vin aretel kotel ye a sa vle di misye gen gwo bra dèyèl jodi a nou vin di avèk tout moun kap swiv nou la nenpòt sak rive Pierre Espérance premye moun kap responsab se Michel Martelly dezyèm moun kap responsab se Fednel Monchery ou wè ekip phtk a depi ou wè yo rive nan yon faz yap atakew yap bay manti sou ou yap fè w menas yap baw presyon se paske yo fè plizyè tantativ pou yo touye Pierre yo paka touyel kifè jodi a se pozisyon sa yo gen. Donk nou vin di Pyè Maten an la, li pa pou kont li, e pa gen moun ki dwe fè l pè tou nan konba ke l ap mennen an. E sa fè n vin mande lapolis, li dwe pran responsablite l pou sekirize Pyè, pou sekirize rnddh, pase tout moun konstate gen plizyè atak ki fèt sou rnddh deja.